On video m te wè t lage m te pito gade ya e wi kounya la menm sa m t ap di w wi yo fin ti mesye yo menm yo koupe tifi a ti fi sa ki gen 13 ans epi tifi a te vin lage yon rumeur kote l ap di ke l mouri tout moun te panse ke l mouri vre bagay sa yo tout moun panse ke l te mouri kounya la menm yo vin konnen ke se pa vre epi yon rumeur li te ye bagay sa yo epi non sèlman sa ou konn Márvens ki pa vre li popilè sou tiktok. Li popilè sou tiktok. Lè fin li zanmi avèk ti mesye yo. Ti mesye yo envite madanm madanm misye a. Yo envite madanm misye a, yo koupe madanm misye a. Ou yo fè bagay a ti fi a wi. Epi kounya la menm e e Mòvenski tou kite a ti fi a, li tou siprimen tout videyo li te lage sou tiktok yo avèk ti fi a, li tou kite a nèt. Kounya la menm piti mesye sa yo ki popilè sou tiktok yo e e anfèt sawèm pòs la avèk pakèt pakèt anfèt pi fò ti mesye sa yo ki popilè sou tiktok yo bay sa yo talè map voye 2 voice pou ou te ka konprann pi byen kounya la menm yap fon fèt anfèt yap fon krèy epi. Bon, swa dizan ke nèg tiktok yo, m te ka di w G-yo, Mike, Yock Mike Zo, bagay konsa, avèk lòt bann nèg yo bagay sa yo. So, m kwè te gon fèt bagay sa yo, epi yo te envite kèk medam. Nan pami medam sa yo te gon timoun 13 zan, avèk yon bann lòt bagay sa yo. So, yo koupe timoun 13 zan, anpil lòt bagay fèt. E te gen Marvensky tou, ou ka konn Marvensky. Bebe a Bon. gindwa pa chwazi fè la papa pitit la wi. Non, men timoun nan gen dwa vle se papa l ou konn sa? Timoun nan gen dwa pa bay okenn lòt moun pasaj lè moun nan pral penetre epi l desann anba ti vant ou l di banyen moun k ap rantre la menm non. Kiyès k ap bal pasaj? Wi, kon M sa pa kwè tou pitit sa fè m aksyon sa. Jan pitit sa zanmi m. Kon sa tou Oh my God. Kon sa tou Fòn Gindwa fòn wè li pa sètòp sou janm sou batèm fè nan tou bagay wi pou wi. timoun nan pa al batize lè l gen 10 an. Li ka joure prèt la lè l ap vin mete dlo sou fwon l pou l di yo bòdè a pap mouye wap mouye fwon m a dlo pa fè m bagay konsa. Fò l make se bonè. Ti moun sa ap touye m avèk kòmantè sa yo. Ey fanatik yo sa nou panse de parenn nan, Fredly epi tou marenn nan. Epi la Oui. E ba sa fè e ba bas li bay. Li ka toujou chwazi tande. Li ka toujou chwazi ba on lòt moun ni. Men depi kom si moun nan sent, l ap konnen ki eski papa. E vre. Li ka ba on lòt vye malere, li ka ba on lòt vye malere papa ti moun nan, men moun nan ap konnen ki eski papa. Li sanble a de moun. Li sanble a de moun. Pou mwen ou pa kon sou mwen men m sou t m avèg. M pa kon sou men m nan mezanmi. Ou pa kon sou men yo? Non. E pou timoun nan pran koulè babas wi. Bon e babas m chwazi. Mwen li ka pou. E timoun wouj m vle wi mwen menm. M pa nan desay. Ebe e wouj wi ebe pou tèt sa e babas. E wouj la pi e wi. E kounya m resi pran men babas file. Mwen pa men li men m bay li. E li pou nou di. E li ou di nou tou. Se li pou nou pran tou. Bon la, mwen son ti kominezon m fè nou konnen se Ayiti m ye pou lenstan. Son ti kominezon m fè. Avèk flash lòt pite fòn nan epi nou plizou mwen kawèm. Shiba bi fòm fwen misyon avò. Fòm fwen misyon avò. Ala avèm. Mwen bay bon ti pèp la. Ala avèm. Kèk ki sa nap bagay li la. Hmm.